Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Janm te panse bagay la, li pa piti konsa. Map pale de batay ant nèg izo yo, antre parantèz, mesye je nèf yo. Bon, m te vin avèk yon premyè videyo pou nou, videyo kote ke gen lòbèy. Nèg yo prezante anviwon 5 zam. yo pran nan men nèg je 9 yo alò la gen yon petit konfizyon euh m ta kapab di videyo sa li konsène Krisla oubyen lòt nèg je 9 ki ap batay o nivo de Belè men premye antèn nan fè m konnen ke se nan batay Belè lan sitwayen yo pran e yo genyen 5 manch long avèk yo. Bagay yo rèd nan la repiblik paske lè w ap imajine wè nèg ap tonbe konsa se de moun ki ta kapab petèt itil sosyete a men finalman sosyete a rejte yo yo se les ekraze de la sosyete epi yo kenbe zam nan men yo y al batay paske sou videyo w t ap gade a pou on pakèt ti jèn mezanmi men sa m pa ka pale a men sa depi m pale l la tout nèg ap fè reyinyon pou di mwen merite mouri si m s on sitwayen ki konsekan mezanmi nan peyi an. Eske m kapab dakò pou m ap gade sa kòm imaj anpil ti jèn k ap deplwaye anba yon raje? Nèg sa yo, lavi yo, se yon ti kras fil ki kenbe yo. Ban m di nou yon bagay, lè w wè yon nèg kenbe zam, epi li pase tout yon seri de peripesi, l ap jongle sa m ta kapab di le malè chak jou, Epi yon bon maten li deside li retire zam sa nan men li, li vin yon pezibl sitwayen, di tèt ou ke ti fil lanmò sa li te kenbe an, li reyisi remonte pant lan avèk li e li ap fè yon lòt vi. Mwen, jodi a la m bat bravo pou chak ti jèn ki te gen zam nan men l, ki estime ke zam nan pap itil li anyen. Li prefere al pase anba yon raje pou al pran imilyasyon nan Sendomeng. Li prefere kite baz la pou yo pa janm wè l paske lè w kite baz la si tout fwa yo gen kontwòl ou yo kapab touye w. Bravo ti jèn sa yo. Bravo ak yon seri de ti jèn ki nan geto a men ki pa janm deside kenbe zam yon jou menm lè anpil fwa yo konvwate Paske nèg la konn leve yon maten l pa kapab manje men lè l ap gade anfas la li wè zanmi l lan ki genyen yon kalachnikòf nan men li, li gen yon bèl tenis, l ap manje yon bèl plat manje. Wikenn rive l ap byen vire, li gen de twa grenn fanm paske medam geto yo se sa yo fè. Anpil nan yo ebyen moun sa pa konvwate. Felisitasyon ti jèn Bondye ap voye je sou ou e ou gen pou kapab leve an dinyite. Brèf mwen fè tout antre an matyè sa yo se pou m di nou ke chak jou nèg ap mouri. Chak jou moun nan popilasyon sivil la ap mouri. Mwen te prezante nou yon voice ki nan yon video. Voice sa li dire plis e se sak fè. Mwen ap mete l ankò e nap gen chans tande lòt odyo ki atravè videyo yo epi nou menm nou kapab fè kòmantè pa nou. Jangadi, Krisla, men nèg nou yo tande, men nèg nou yo men zam nou pran nan men yo pou nou tande, MD di nou m tap vini. Lè sa m di nou, nou poko fin pran non e n ap pran toujou. M kwè nou tout ka konn moun sa. Gade sa nou gen nan men nou. Apre sa bay nèg yo manje tande. Men 5 segond nou te di l pa ka fè nou anyen tande. Epi tou Lasalin ap vini. Pèp Bèlè ap vini tande Lasalin. Èske nou tande? Men sa m pran pou nou. Manje kò nou. Manje kò nou evakye evakye. Manje kò nou nèt. Men eske tankou la nou wè moun sa ka pote zam sa. Moun nan m gade a la. Eske l ka leve zam sa. Yon moun tou grangou tou mèg. Nou pran l nou mete l vin kanpe an don tou fenèt vin bay moun pwoblèm la. Eske. Kounye a la pou babel gou mwen ta voyem pou se avek sa poum vin batay Babekyou bay neg yo manje menn. Many many cheri Many damou Many cheri Antouka nap gen pou nou tounen tout alè pou n di ke nèg Bèlè yo sanble dedouble wi. Nèg Izo yo ansanm a nèg Bèlè yo dedouble paske sa map gade la yo ebyen nèg yo pase yon vitès siperyè. Men fòm di nou ke batay sa li gen cha ladann sa vle di blende. Li genyen bako lodè ladann menm jan ak batay nan site solèy la. Men humm. Bal kap chante anba sa mezanmi bal fè kenken moun paka respire nou sonje m te di moun bèlè moun anba lavil fèt atansyon eske m pat di sa nou sonje m te di moun site solèy jou kap vini yo la bagay yo kapab grav pou yo e m wè avan yè banat di sa nan yon emisyon tou. Prekosyon pa kapon. Gon grenn bagay pou nou di tèt nou. Sonje m toujou di nou sa. Je nèf pa konn pèdi batay pou l pa al chache, tande byen wi, pou li pa al chache remèt kou. Paske je nèf la li menm li pa konn kenbe kou. Nan sa k ap vin jwenn mwen la kòm videyo, je nèf lan kòmanse pran kou nan batay Belè la. E gon pakèt zòn. Nèg Belair yo kontinye rekipere. Alò lè m di nèg Belair, ikonpri Belair, Mayar epi nèg Vilaj de Dye yo. Nèg yo pase yon vitès siperyè e batay la myèl. Senyè Papa, pwoteje inosan yo. Ke bandi yo kontinye batay, ke yo kontinye mouri paske se konsa. yo kapab mouri. Sanble lapolis pa sou fè batay avè yo e lapolis sanble poko ka gen bagay pou goumen ak nèg sa yo pou sa m wè atè a mwen menm. Eske nou konprann? Nou te gen chans pale de yon dosye sa te fè m mal anpil lè m t ap gade videyo sa kote ke yon fi nèg yo kidnape l epi nèg yo pran yon plastik la y ap boule pou lage sou men l. M te di. Fok yo met men sou neg sa yo kanmenm. E sa se pase o nivo de l'artibonite nan zon Ennery. Sanble la polis mete men sou yo. Nou konn pou kisa m di sanble an? Paske sèten fwa la polis konn fè fim. Men de fwa la polis konn veridik. Se sak fè w wè alo gen 3 moun yo arete pami yo 2 gason avek yon fi. M kwè se pa 4. 3 gason e yon fi m kwè. La polis prezante yo, moun sa yo pase ozave. Pase ozave an sa vle di, moun ki fè krim nan li aksepte ke li fè krim nan e li di men sa k te pase a, li rakonte fè a, li rakonte sa l te fè a. An fi sa ladann tou. An kòm si medam yo antre rèd nan zafè gang, tèt chaje. Sa a m ta kapab kalifye l tou senpleman an yon asosyasyon de malfetè. Men jistavan Fò m di nou ke gon enfòmasyon ki tap sikile yèswa o nivo de Pòtoprens pou ta fè konprann ke gen yon Ti Junior yo arete. Eske se Ti Junior G9? Eske nou konprann? Donk swit ak yon alèt lapolis nan komin Beladè pwosede ak entèpelasyon sispèk. Charles Junior alyas Ti Junior 56 lane manm aktif yon gwoup gang ki rele krache dife ki ap opere nan Pòtoprens. Mouche sa tap chache al refijye li nan lòt rejyon nan peyi an. Charles Junior te nan yon kay nan Beladè nan departeman du Centre an konpanyi madanm ni Freda Ravix. ki li menm tou jwenn arestasyon l. Nan kad entèpelasyon sila, ajan lòd yo akonpanye ak jij de pè Endrich Noël pèkizisyone ki te sèvi kòm refij pou Charles ak madanm ni e fòk nou raple gen plizyè enpak bal ak tatouaj yo jwenn sou kò Charles Junior. Poukò li la, Charles Junior plase nan gadavi An atandan swit nesesè, fòk nou poze l kesyon pou l di ke li fè pati manm tèl gang. Si se pa konsène a ki di li fè pati manm tèl gang, mwen mete yon gwo pwen entèwogasyon. Brèf, kounya la nou pral wè videyo moun lapolis di ki fè pati asosyasyon malfetè yo. Yo menm te kidnape fi sa a e t ap fè gwo presyon sou li, jan m di nou, sè pèsòn la. Gras ak vijilans Direksyon Depatmantal Lwès 2, ak ranfò udmo Senmak, mennen yon operasyon nan depatman Latibonit la pou rive demantle yon gang ki t ap opere nan zòn Savann Kare, yon lokalite nan komin Ènri. Se yon gang ki espesyalize l nan kesyon kidnapin ki gen nan tèt li Libonè Dò, Anba Kòd, yon ougan, ak 4 lòt akolit li ki se Wesly Etyèn, Anba Kòd, Ki se yon depòte pou vòl. Julien Clairvoyant. Anba kòd. Joseph Marie Louise alyas Kerline. Anba kòd. Ak Gerno Sanon. Anba kòd. Yo akize nan kidnapin yon demwazèl ke yo tal pran Gonayiv al sere l savann kare e mande fanmi l 400 mil dola ameriken. Yo bay sa yo fèt moun pa janm konnen. Ou pa janm konnen? Non. An sa vle di Vida Meyoola, yo kidnape yon moun li lakay li yo pa konnen? Meyoola ou mèt mande yo. E Wesley di ke se yo premye moun ki rele paran fi a ki mande 400 mil dola. Silvouplè komandan rele li devanm la kounya pou tande sa sa m di yo si te manti m bay sou li. Se mesye sa ki bay blan. Apeprè de 10 mil goud pou l te fè lokasyon. Kiyès mesye? Mesye sa. Ki bay non l? Ougan ou kiyès se ki? Ougan. Li te bay, ok, li te bay blan 10 mil goud pou l fè ki lokasyon? Pou l fè lokasyon pou yo pran lari pou y al chèche bras. Pou y al ki bras? Pou y al fè kidnapin? Pou y al fè kidnapin. Yo kenbe demwazèl la pandan 4 jou. Wesly Etienne se sèl bouwo. Li t ap fè videyo sikile kòm kwa li t ap eseye brile demwazèl la ak fwom yon fason pou te ka fòse paran l bay lajan. E li menm tou ki sèvi madmwazèl la kou lè l t ap pede fè bwi anndan badji a kote li bonè te mete yo a. Sou kote baz yo vin ap tande. Se kounya se kounya li bonè menm enève sou nou ou konprann si nou twò al enève sou nou bagay sa yo di konsa fè sa nou konnen bagay sa pou nou fè manzè peye pase manzè ap ka mete nou nan pwoblèm se kounya se lè sa nou menm nou eksite mwen son goumèt m te gen nan menm kounya la pandan pandan map teke tèt manzè konsa kounya goumèt la se goumèt la ki chire manzè Sa vle di se Wesley ki tap lage asyèt plastik ki tap boule fi an konsa? A kisa l te kraze tèt fi an konsa? A yon kout pwen. Fi a t ap fè bri nan kay la pandan nou deyò a, l ap fè bri, misye ba l yon kout pwen. Pandan tan sa a, Kerline li menm sou yon lòt kou pou l te rantre nan yon otèl nan rantre vil Gonayiv, familyarize l ak yon ansyen zanmi n, bay enfòmasyon, jiskaske yo rive sou li. Nad marinad. Anyen pa mache. Yo di m èske m pa gen moun ki konn pale avè m. M di wi. Yo di m èske ou konnen ou gon moun ou ka rele pandan w la. Lè m di ki sib yo. Yo di wi yon moun k ap pale avè w k ap koze avè w. Epi m di pa gen pwoblèm paske t ap gen anpil presyon paske yo gen zam. Mwen rele yon moun. Pandan map pale avèl yo dim poum fè jan poum rankontre avèk mesye a. Mwen rankontre avèk mesye a nan yon otèl bigo. Aprè negosyasyon mwen avèk mesye a, men mwen te gentan konnen yap kidnapel. Mwen te oblije livre ke map bay mesye a paske li pat pwòch mwen. M pat konn anyen de li, li menm tou li pat konn anyen de mwen. So kounya la manzè di mwen konsa ke li gen yon mesye li byen avèl kap travay nan leta, kap soti pòtoprens. Kounya li di konsa sa nou panse si nou kidnape mesye a. So kounya la efektivman vrèman vre Kiyès ki diw sa Kerlin Efektivman vrèman vre nou fè tout mwayen posib nou fè tout sa n kapab pou nou kidnape mesye a mesye a genlè mistik chak lè nale poun al pran mesye a anndan otèl la nou pa kapab chak lè nale poun al pran mesye a anndan otèl la nou pa kapab so a la fen se vag nou vin bay nou pran lokasyon nou nale kounya la an retounan nou li bonè li bonè tèlman ba nou presyon li di nou sa li fin depanse kòb poul pran lokasyon li fin fè anpil depans bagay sa yo epi nou pa vin poul pran pay. Julien Clairvoyant li menm li eksplike tout kijan demach yo te fèt, paske se pa li menm yo te jwenn demwazèl la ki te eseye antre an kontak ak li. Li te pwofite nan yon sitiyasyon pou l vyole demwazèl la. Misye di m desann machin nan al dèyè yon moun pou li pou l vire kòmsi pou l fonksyone. Kounye a la mwen m tcheke fi a, lè fi a ap pase m tcheke l. Kounye a m di gen yon bòs mwen m pa t konnen vre. M di gen yon bòs ki bezwen yon moun pou l vire. Men kòman m fè bagay avè l. Kounye a misye avè fi, avèk. Lòt fi ki la se fanmi. Y ap fè bagay. Men kounye a lè yo fè yon ti soti deyò, m vin negosye. M di a fè yon ti bagay avè m non m ap jere w menm si yo bay kòb la. Lè yo bay kòb la m ap remèt ou kòb yo fè m kado a. Mesye Jilyen yo te voye al kotize fi a. Li kotize fi a. Dam nan genlè mande l yon bagay li di l ap tcheke bòs li. Lè l rive kote bòs lan. Yo pale avèl yo di yo pral achte manje ba li. Dam yo, wi, wi, wi, wi. Yo di yo pral achte bagay ba li pou l manje. Yo fè l moute machin nan, kouri pi devan, pi devan se lè yo rive nan yon lye, yo rale zam sou dam nan. Yo rale zam sou li yo di, ban m telefòn ou pou yo rantre nan kay la. Wisly. An mwen mwen pwop m bay tout verite. Se kiyès ki te fè vyolans sou li? Kiyès lòt moun ki te fè vyolans sou li? Jilyen, se Jilyen ki te. Kisa Jilyen te fè l? Kisa Jilyen te fè l? Ok, pandan m te nan chanm nan avèk madanm mwen, m t ap fè sèks avèk madanm mwen nan chanm nan, paske nou twa te kouche atè a. Se lè sa misye menm misye deside moute anlè a li menm sou kabann nan, se fia sou kabann li te kouche, e lè sa misye deside moute anlè a l al vyole fia sou kabann nan li menm. Pyès nan demach yo t ap itilize yo pa rive abouti, lapolis gentan rive sou yo. Pou kounyè a, gang nan demantle, Tout moun nan dcpj ap reponn kesyon. Direksyon jeneral polis la pap kanpe. Lòd fòmèl pase nan tout 10 direksyon depatmantal yo pou yo pa kanpe lit kont banditis la. Depi l rive nan tèt enstitisyon an, DG AIPNH la Mesye Frantz Elbé gen yon sèl sousi pou l konbat gran banditis. Kèlkeswa mwayen an, tout moun ki pa legal ap pran kòd. Kew ak sapat, kew gen kravat. Wap pran kòd depiw pa legal. Lan lit ke nap mennen kont bandi, tout kalite bandi, jan nou souvan dil, bandi ak sapat tankou bandi ak kravat. Bandi tèlman ap bay pwoblèm dan la repiblik se sak fè m ta kapab di dosye bandi yo anpil. Se anpil kote. Nan Pòtoprens, pa bliye m gen yon dosye espesyal sou fwaye gang yo, paske gen yon kartografi de gang ki rive jwenn nou, nou pa ka kite sa pase konsa. Alò n ap kite w avèk enfòmasyon k ap domine aktyalite a, kòmantè, analiz, reyaksyon, deklarasyon, tou sa sou RL Prod, e n ap tounen pou n kapab boukle. Wè jounen jodi a la, Yo retounen avèk yon strateji ke yo te konn aplike lan fen lane 2021 an, lan mwad novanm, mwad desanm 2021. Jespè ke tou l mond se souvyen de sèt strateji. Ki strateji? Sèt yn strateji par lakèl on esè de prosede a la konstriksyon d'un preparasyon psikolojik, Se yon strateji kote yo fè w abitwe avèk ogmantasyon mil goud, de mil goud, twa mil goud galon gazolin nan dan lenfòmèl. Ebyen, yn fwa ke w fin sifizaman abitwe, familyarize w avè l, ebyen demen, aprè de twa mwa, lè yo fin mete senkant goud, san goud e menm de san senkant goud sou li, Kote galon gaz la ka pase a 260, e, avèk 500 goud, enben, puiske yo te fò abitye avè l, ou menm, si votre esprit est simple, w ap di, enben, puiske m te pase de twa mwa, kat mwa, sen mwa ap achte l 2000 goud, 3000 goud, dan lenfòmèl, enben, mezanmi, kite yo monte l non! Se sa, lastrateji kriminèl. se sa pratique méchante et criminelle que voler PHTK ça retourner à elle je ne dis à là mais ça qui est ce que nous ne devrons jamais oublier bah, ça triste c'est que c'est sur l'instruction des agents criminels du FMI ke Mesye Ariel Henry deside de tanzantan de prosede a logmantasyon dè pri di karbiran. Se yo! Se ajan FMI yo! Se yon pakèt ajan ameriken, fransè, kanadyen yo mete la lan ministè n yo ki di Ariel Henry pa bay pèp ayisyen bourad, ki di Ariel Henry pa pa sibvansyone pèp ayisyen. Poutan, tande byen wi, lan peyi yo, Ozetazini, an Frans, Kanada, an Angletè, tout lòt peyi yo nèt, Lan pwen de peyi yo konsa kote leta pran filing lan sibvansyon. E pa bliye sibvansyon e sinonim de bourad. Yo tèlman kwè lan peyi sa yo lan sibvansyon, yo sibvansyone edikasyon, yo sibvansyone sante, yo sibvansyone lwaye, yo sibvansyone gaz, yo sibvansyone tout bagay. Paske yo konnen lan tout peyi kapitalis yo gen inegalite. E ke leta dwa entèveni. Pou bay popilasyon yon ti bourad. Yo konn sa! Tandiske isi menm nan, yo fin mete yon delenkan tankonm Ariel Henry lan primatur avèk yon twit, epi yo di l, touye pèp la, pa sibvansyone, monte pri gaz la, monte pri manje. Sa a m ap di la, nou te vin la pou nou di ke sa a, sèt inakseptab, e ke gaz la pa ka monte! Et que depuis le monté, j'en ai dit semaine dernière là, on va se voir dans l'obligation de procéder à l'application d'une grosse opération révolutionnaire qui s'appelle l'opération à la Sri Lanka. Ce sont les ambassades des États-Unis, de la France, du Canada, qui sont effectivement responsables Kouman pa bliye, se son sè zanbasad la ki on toujou soutenu o pouvoir an Ayiti, dè blanchisè, dè kriminèl, dè asasen, dè vwayou, tout sòt de malfèk, dè blanchisè, pou yo ka regle zafè yo. Pa bliye, gen on pakèt ansyen prezidan Lèzetazini ki toujou di, atansyon, pèp Ayisyen tèlman rebèl, li tèlman di! Nou deside frape pye nou atè lè n konsidere nou genyen yon PM ki pap viv an Ayiti. L ap dirije peyi a adistans, li pa konn anyen k ap pase nan peyi a. Moun ap mouri Site Solèy, li pa okouran. Yo pran Palèdjistis, li di se manti medya ap bay. Moun ap mouri Kwadèboukè, li pa okouran pi rèd. Kote ke nou rive nan moman se kochon k ap manje pwòp frè nou. Se sa k fè ke n ap lan son. Apèl avèk dè jounalis, anketè, paske nou konnen medya reprezante twazyèm pouvwa nan yon peyi. Yo gen wòl yo jodi a nan sa k ap fèt la, pou yo mennen yon ankèt serye pou yo konnen èske Ariel Henry se Ayisyen. Nou ta renmen konnen èske l gen san Ayisyen k ap koule nan venn ni. Ki fè ke an depi de tout sa popilasyon ap sibi, li pa okouran de yo, jodi a se gaz li chwazi li di li pral monte. E nou menm, nou sèmante 777 fwa 7 fwa, nou pap asepte Ariel vin moute gaz sa a sou do popilasyon paske gen lòt kote Ariel Henry ka jwenn kòb la. Pil franchiz sa yo li bay la, pil kòb kontrebann li kite k ap pase a, Ariel konn tout kote l ka al jwenn kòb sa a. Ki di ke se pa popilasyon an pou vin ap fè soufri ankò. Se rezon sa a, nou menm fanm konsekan, nou mande tout moun ki pran konsyans, ke w konnen jodi a, nou pèdi dinyite nou etanke pèp. Jodi a nou pèdi fyète nou. Jodi a lè nou gade tèt nou nou wè nou pa moun ankò, pandan se te yon pèp ki lib. Nou pèdi diyite ke Kristòf te ban nou an. Se sa fè ke jodi a, si nou pran konsyans vre, nou konnen ke nou se moun, fòk nou viv etan ke moun. Pa di jodi a sa pa gade w. Jou k ap 27 jiyè, nou pral frape pye nou atè a. Kèlkeswa moun ou ye a, kèlkeswa òganizasyon ke w ye a, kèlkeswa strikti politik ou apateni an, n ap tann ou anba kafou rezistans. Kote ke nou pral trase vèvè libète a, paske nou se pitit zantray papa nasyon an, pou nou fè Dèlma, pou nou pase Musso, lè nou rive devan kay PM Ariel Henry, pou n'al mande l èske l se moun, èske son manman ki te fè l, ki koz ke li kite tout bagay sa ap rive nan peyi a. Lè nou fini n'ap desann lalu pou n'al fini devan ministè de lenjistis pou nou di nou bouke, nou pap bay vag. Se de kote popilasyon an n ap kanpe. N ap rete jiskobou pou nou goumen avèk popilasyon an. Nou fèt la a. N ap viv la a. N ap travay pou n chanje la a. Nou menm, nan Espas Mobilizasyon Nasyonal, nou kwè ke nou fè, n ap kontinye goumen e nou envite popilasyon an yo menm pou yo fè yon sèl, sa k pase Selanka pou nou fè l. Pou ke nou imite moun Selanka yo, yo fè. Revolisyon sa lakay ou san ke yo pa kraze vit ou machin, san ke yo pa brile ou mezon. Nou menm, an nou prepare nou pou ke nou anvayi espas kriminèl sa yo san ke nou pa kraze, nou pa tiye. Nou kwè jodi a, desten nou se nan men nou li ye. Eske nou pral kite Ariel avèk sdp fizyon yo moute gaz la? Jodi a se sa yap fè. Eske nap Eske nou ap tann pou ke nou gen 1000 dola pou nou ache yon galon gaz? Pou nou gen 1000 dola pou nou ache yon galon lwil? Pou nou gen 500 dola pou nou ache yon mamit diri? Se nan wout sa nou ye. Si nou kwaze bra nou ap gade ekip mechan sa ki ap kontinye maltrete nou pli devan ap pli tris pou nou e se rezon sa nou menm nan espas mobilizasyon nasyonal nou envite tout popilasyon an e pa al fè kanpay non n ap envite popilasyon an vini channmas devan anbasad de frans pou n al kriye devan anbasad de frans jedi k ap 28 Dat ameriken te okipe peyi dayiti nou pral mande pèp ameriken an eske se pa eske se paske ayiti te ede yo libere jwenn liberasyon yo ki fè jodi yap tiye nou konsa nou pral akonpanye konbit anpil lòt òganizasyon kap devan bini lòt mèkredi ki ap 3 out se ap manman penmba. Kote tout moun yo pè ale a. Espas mobilizasyon li menm, li pral pike pikèt li la, se devan anbasad Etazini. Nou konnen Etazini, ki wòl li okipe nan detwi peyi nou an? Ki wòl Etazini li jwe lè y ap nome prezidan? Jodi a, si nou grangou, nou pa ka manje, se paske nou gen asosyasyon malfèktè sa a k rele Kò Gwoup. E se rezon sa a, nou envite tout pèp ayisyen an, N ap devan anbasad de Frans mèkredi, n ap rete an plas, nou p ap mache non, se yon rasanbleman n ap fè k ap dire dezèdtan devan anbasad de Frans, n ap rete, nou pral kriye, nou pral chante kont enperyalis yo, kont anbasad enperyalis yo. Mwen menm mwen la jodi a, jan m te di nou l lan, mwen envite tout fi, tout medam kèlkeswa nivo yo, rejwenn nou nan batay la, rejwenn nou nan EMNA ki se espas de mobilizasyon nasyonal, Lè n ap konstate, mwen nan yon òganizasyon, pa gen plis ke 2 fi, tandiske se yon gwo peyi ki chaje fi. Gen anpil fi m ap gade ki te ka goumen, ki te ka batay pou chanje sa, pou te ka mande chanje sa. Lè n ap gade deriv, kidnapin, ensekirite, masak ke gouvèneman sa a avèk Core Group la enstore nan peyi a, Ou imajine w si te gen plis fi nan batay la? M panse n te kapab ale pi lwen. Mwen envite tout fi, tout lòt medam yo, kèlkeswa nivo yo jan m sot di la, m redi l ankò oun fwa, rejwenn mwen silvouplè. Menm si nou te ka di n pa p rejwenn Mèt Maisonneuve, nou pa p rejwenn Léonard, nou pa p rejwenn Doktè Large, men rejwenn mwen menm Mèt Nathalie. Silvouplè! Paske m konn rive nan aktivite, m santi m raz, m santi m poukont mwen, m santi m sèl, lè m ap imajine m, lè m ap gade m pa gen fi bò kote m, adwat agoch mwen, ki pou batay. Donk nou bezwen plis fi e nou bezwen fi nan batay la. Y a de sela yn semèn, pandan nou te nan rezidans nou, nou te sot Petite Rivière de l'Artibonite kote nan maten nou te fè klinik nan lopital Charles Colimon, asasen avèk gwo zam lou kòmanse tire sou domisil nou avèk entansyon vizib yo kapab pran nou. Gras a Dye, nou te gon nou te prevwa posibilite sa yo, donk nou reyisi mete nou a kouvè. Aussitôt après, nous avons fait appel aux forces de l'ordre et nous avons lancé un message à travers les réseaux sociaux pou n esplike exactement nan ki situation nou ye. Et nou resevwa yon appel, c'est celui de mon confrère le Docteur Ariel Henry, actuellement Premier Ministre de facto, pou li di nou Frantz pa enkyete w ke n ap jere bagay sa. Pa jere bagay sa jiska prezan kriminèl yo toujou lakay mwen. Pa jere bagay sa jiska prezan le chef de la securite du palais national est en train de plastroner dans mon domicile avèk parèy li yo polisye ajan sekirite palè nasyonal kap okipe lakay mwen. Yo okipe baz lan sou gwo ponyèt. Aktyèlman pandan yap pale avèw lan, yo fè yo fè tout gwo bagay nan nan lari avèk klaksòn tout bagay ke yo sou pouvwa yo. Doktè, Minis de la jistis mete nou an posesyon de rezidans nou. Le premye ministre, le chef de l'Etat de facto mete nou an posesyon de rezidans nou. E jiska prezan pwòp ajan sekirite li ap okipe kay nou. E avèk tout materyèl medikal ke m te prevwa pou rès peyi an? Enben repons lan, se ke gon fòs ki pi wo pase Doktè Ariel Henry, gon fòs ki pi wo pase Minis de la Jistis, gon fòs ki pi wo pase dcpj, gon fòs ki pi wo pase Direktè Jeneral Lapolis, fòs sa a, konn kiyès li ye? Se Jeneral Donatien Rochambeau ki retounen nan peyi an. Se nou sèl ki pa gen ki pa ezite pou yo di egzakteman ki wòl ni pouvwa a, ni swadizan opozisyon an, ki opozisyon an reyalite ki pa egziste, pase griyen dan ap griyen dan avè l, ki wòl yo. Wòl yo se ankouraje ensekirite a, Ranime ensekirite an, fè l pi fò, pou yo kapab gen dè eleksyon tèt chaje, pou yo kapab gen yon prezidan tèt chaje, pou yo kapab gen dè kontra tèt chaje, epi lò, avèk kuiv, avèk iridyòm, tout sa ke Kristòf Kolon pot ko pran yo, yo menm y ap ratibwaze yo. E lè yo fini, y ap eksploze yon bonm atomik, paske gen teknoloji pou sa aktyèlman, anba rad Pòtoprens lan, epi gon, w ap tande tranblemanntè, deja prepare lespri w pou tranblemanntè, epi gon. Dènye dlo k ap anvayi nou. Ane sa yo k pase a, yo di se yon ane de pèdi, mwen di non, an reyalite se yon ane de gaye. Paske poukisa se yon ane de gaye? Paske pèp lan reyisi reyalize ke tout estrikti ki nòmalman ta sipoze defann li, zewo. Lapolis, zewo. Ministè de la Jistis, zewo. Palè Nasyonal, zewo. Opozisyon zero. Paske si yo pat zero, yo tap mete pèp la yon jan pou li pran responsabilite l. Kanta pou anbasad yo, m pa di yo zero, mwen di yo mwens. Mwen di yo mwens paske an reyalite, se yo menm kap kore fòs sa yo pou yo kapab demantibile peyi a, pou yo kapab enstale yon gouvènman de fakto ki menm jan lè yo te kòmanse avèk Lamòt, lè Loran Lamòt te gentan bay kontra deksplwatasyon a min lò yo, senatè yo malgre tou, il faut dire la vérité, yo te rele anmwey, bagay la pa ta ka fèt, ebyen fwa sa a yo bezwen fè l. Menm jan w wè y ap fè pase kontra Fon Monetè avèk Bank Monetè entè avèk FMI avèk Bank Mondyal ki yon bagay ki totalman skandale, enben menm jan ankò y ap mete yon seri de kontra nan gòj pèp ayisyen an ke l p ap ka kenbe. Jodi a se fèt Sen Jak Majè. Nou konn sa Sen Jak Majè vle di non sèlman pou moun Plèn di Nò, non sèlman pou moun Fèmat, non sèlman pou moun tout kote ke y ap selebre Sen Jak Majè men, Pou le pèp ayisyen, nou konnen egzakteman sa Sen Jak Majè a ye. Jodi a fèt Sen Jak Majè. Nou mande pou Sen Jak Majè avèk Sen Reprezantan pou l antre nan tèt pèp ayisyen an pou menm sa l te fè an 1803 pou l fè l. Nan kad festival sa nou fè 2 apèl a tèks. Sa vle di depi mwa fevriye mwen mwen mande Jessica, Darline avèk Kepin di a m pral travay sou yon kreyasyon ki rele Ilegal. Pwoblèm mwen se ke lè w egziste kòm moun nan peyi a, egziste kòm fanm se yon zak ilegal li ye. Sa vle di li jis pa nòmal kòm tou nou bay ki yo sipoze pase sou li. Fò yo pase sou li. Donk elles ont compris et il y a eu se on a filmé une création atypique euh avec anpil pwezi, se yon siksesyon imaj trè konseptyèl. L ap pase vandredi an liy sou plizyè platfòm notamman sou paj Chokarella avèk tikè e sou paj sou paj Nègès Mawon avèk sou paj mwen, sou paj Facebook mwen. E komedyèn alò mizanvwa yo se Michaëlle Charles, Stéphanie François ak Dieuvelah Chérestal. Nan kad festival lan tou nou te vle tout kote, nou te vle sou entènèt la, nou te vle sou nan radyo a, se pou fen mwa jiyè a, Ke yo tande nou kap rele anmweyy de 25 25 jiyè 29 e lè jan ki viendront prendre part a a cette a cet evenement de de vérité de restitution de la beauté konprenn ki a un souci se ke nou pa byen e li pa posib nou pa kap viv konsa nou klè Kreyasyon radyofonik lan rele Tranche, se on kreyasyon kote ke mwen mande anm Jan Dameri, Ketya Vay Nadin Alfons, Jan Bili Mondezi pou yo te voye tèks e mwen te bay tèks tou. Donk Tranche genyen 4 epizòd kap pase sou plizyè radyo tankou Majik 9, tankou radyo Vizyon 2000, radyo San Fen, radyo.